Li premye dimanch nan mwa avril 2020, jou ki konsidere kòm antre triyonfal Jezi nan Jerizalèm. Nan yon ti zòn ki rele Boje, sou wout ki mennen Malpas. Zòn nan te sonm, pòt legliz yo rete fèmen akoz fenomèn kovid 19 la k ap fè raj nan tout mond lan. Plis ke 10 moun pa dwe reyini. Legliz ak lekòl se prensipal enstitisyon ki tonbe anba desizyon sa a. Legliz yo rete ak pòt yo fèmen, menm si se yon peryòd ki anonse peryòd paskal. Legliz Sous de la Gras te vle fè yon jefò. Devan pòt legliz la, yo mete yon bokit dlo ak savon. Moun ki t ap vini yo t ap lave men yo. Nan kil espesyal sa a, pa t gen plis ke dis moun.